Lè nou fè ling nou la e nan lari a nou rete. Nan lari a nou ye la. Nan lari nou ye pou toutan Ariel pa pran bon desizyon poul pran nou nan lari paske 83 e nou k jere sa Ariel paka ba nou presyon menm e nou k ka bay Ariel presyon ok. Dwat pou ale frèm. Mache nan wout nan mitan dwat pa ale fò. Woule woule woule woule woule. Koman nou ye? Anfòm? Ameriken ap detwi peyi a, pa janm gen sak rele demokrasi nan peyi dayiti, yap diw konsa ke se demokrasi yap defann, nou pran yon nèg la k pa rekonèt ni sou papye ni aloral kap detwi yon peyi epi yo diw konsa yo metel la pou fè kolòn politik yo, yo diw konsa ayiti yo bezwen demokrasi, peyi k bezwen demokrasi se pa konsa li fonksyone. Nou mwen menm kòm jèn gason m leve lan yon peyi m al lekòl m aprann pwofesyon m pa janm travay lan yon peyi epi ameriken ap kraze yon peyi maten midi swa ame vakabon lan lari jodi jounen jodi a kounye a l di w konsa se demokrasi demokrasi pa defann nan yon peyi konsa mwen menm mwen di Ariel Henry apati de midi ba rekonèt Ariel Henry ni aloral ni alekri pase peyi a paka kraze poutèt Ariel Henry ki pa pase devan palman, ki pa vote pa le pèp, kounye a nou bezwen Ariel Henry choute kòl al jwenn ameriken ak fransè ak kanadyen pou nou menm pou peyi a gon komisyon de 3 manm ki fòme pou fè politik lan peyi a epi pou etabli yon pouvwa lejitim nan peyi a pou peyi a reprann Nou menm nan katye Boy sa, 95 mwen ye la? Wi. Depi, sa fè 2 jou la, nou kanpe sou 2 pye nou. Enben nou menm nou kanpe la nan katye 25. Eske si tout lè fwa nou lanse yon ultimatum, yon ultimatum, si midi l pa di anyen, n ap still kanpe? Enben peyi a, n ap toujou kanpe a midi, Ariel Henry pa ale, l pa kite peyi a, blan ameriken pran l al nan wout li avè l kòm se travay li ak travay gran nèg salòp li yo l ap fè. Epi pou Ariel Henry. Bat bounda l pou yo fòme yon komisyon de 3 manm de 3 pouvwa lejitim nan peyi a, se pouvwa lejislatif, pouvwa egzekitif, pouvwa jidisyè, pou ede peyi a gen yon demokrasi ki estab. Pase sa m wè ameriken ap fè la, li pa pale de domokrasi kounye a dèske Ariel Henry ap fè travay ameriken. Paske peyi pa mache konsa. M pa janm wè sa lan vi pa m mwen menm. Peyi pa ka ap mache a yon grenn nèg ki pa pase. Nan sak rele eleksyon, sa se yon Sa se yon kou deta ameriken moute avèk Ariel Henry pou dirije pèp ayisyen. Li pa lòt bagay ke yon kou deta. Pase kou deta pa fèt dan le mond ankò, se demokrasi. Demokrasi se pouvwa o pèp. Si demokrasi e pouvwa o pèp, ki pouvwa n gen la nou menm pèp ayisyen? Pouvwa pou n manje salopri? Pouvwa pou n manje fatra? Hein? Eske sa ka fèt nan yon peyi? Enben di metropole pou mwen, pibliye sa sou RFI pou mwen, e pa bliye di fransè kòm Ensolvab pou l remèt kòb endepandans Ayiti a. Pase nou menm nou pa ka viv lan kras sa ankò. Li lè, li tan, lan venteyinyèm syèk nou menm se lan dezyèm syèk nou ye jan peyi Dayiti ap mache. Tou bon al lakay mwen avèm tou papa pral fè kòb lan nan depase a tou. Pran peyi l, li vin touye prezidan. Apre sa li prezidan l minis. Misye pa ka fè bagay yo konsa chak lè moun yo kanpe pou yo ta fè yon mobilizasyon epi li menm l ap bay polisye k avè l yo 20 mil goud, 15 mil goud pou vin tire sou moun yo. Gen polisye ki pase la ki trè saj. Yo pase yo pale avè nou, nou kite yo epi. Nou ouvri pou yo, pou yo ale. Men apre sa, masisi al rete, maten yo m tande l sou Karayib, li di li pap fè bak. N ap tann li pou n wè si l pap fè bak. Dezyèm jounen mobilizasyon, e tout alè li pral fè midi, si anyen pa di, kòman mobilizasyon ap ye? Èske n ap rete? Nou pa grangou! Nou pa grangou! Nou pa bezwen ni 50 goud ni 25 goud nan men Ariel. Ariel pa t konn ba nou manje. Nou pa grangou. Li touye jovenel. Grangou nou pa grangou ariel. Nou e pou misye e pou l fè bak nap tann misye nap tann misye sil pa fè bak nap vire ba yon lòt jan. Ki donk nan petyonvil nou kanpe tennfas. Tennfas nap kòmanse boule biznis moun kounya. Bon kounya la nou gon sèl menm machin lakòj nou pap bay pase nou pa bezwen konn ki moun ki malad ak moun ki pat malad ki pa malad sèl moun ki ap pase la sèl lap rès men apre sa mèt André Michel tou nou bezwen misye nou poko ka wè misye nou bezwen nèg sa anpil oh ti balon foutbòl sa m tèlman bezwen ti balon foutbòl la m poko ka jwenn ti balon foutbòl la. Mete nèg anba yo koupe nèt vit nan lavi. Nou gen yon premye minis, swa dizan premye minis, ki pa abilite, ki pa gen oken lejitimite pou ke li pran de desizyon nan non pèp ayisyen an. Pase ke se te pa kelken ki ete isu lò de eleksyon. Donk nòmalman, misye pa gen lejitimite pou misye ap pran desizyon. Ki dwa misye gen? Dapre kel etik ke misye ap di ke li pral mete gaz? Eske misye son elu? Misye pa yon elu. Manda misye bout depi le 7 fevriye 2022 paske misye te se pouswit Jovenel Moïse misye te vin fè paske se Jovenel ki te nome misye. Donk jiska dat manda misye fini. M pa wè nan ki dimansyon ke misye ap pran desizyon nan non pèp ayisyen an paske se te pa un elu. Misye pat issu lò dè eleksyon. Donk misye pa gen okenn lejitimite pou ke misye ap pran dè desizyon. Se rezon sa ki fè ke nou menm nou nan lari an e ke n ap di tout jèn, n ap di tout sektè konsekan nan vi nasyonal la pou ke pran responsablite yo. Paske Ariel pa gen okenn dimansyon, pa gen okenn etik pou ke lap pran desizyon nan non pèp ayisyen an. Se sa ki eksplike ke nou nan lari. An nap pale, nap chita ansanm pou nou gade pou nou wè kijan nou ka fè sa. Poukisa nou ka fè sa e pou ki rezilta nap chèche lè nou fè sa.